Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon RL prod info 24 heures sur 24 7 jours sur 7 e se parti pou les enfòmasyon nou prale nan la boul kote bagay yo sanble vrèman rèd pou ti makak paske depi kèk jou la lapolis pa lage la boul menm menm menm e gen yon tweet de gage FM ki di tout sepleman ke... Les 8 personnes, dont 3 enfants enlevés à la boule 12 en leur résidence privée, ont recouvré la liberté contre rançon après 24 jours de séquestration. À 7h30 ce dimanche matin, les ravisseurs les ont déposés à Thomas 32. les bagay yo red oui? Mhm. Et fon dit que, par rapport à l'information qui dit que l'autre euh, Black K, paske m wè yon ti jan gen konfizyon, paske nan premyè e entèvyou ke Ti Makak tap bay anlè a, li te rele tèt li Black K, e genyen enfòmasyon ki ta fè konnen gen yon frè Ti Makak ki li menm ta tonbe nan game sila. Men, sa ka rive gen yon frè Ti Makak ki tonbe, eske se Black K l rele tou, oubyen frè sa li menm, m pa konnen, paske bagay yo yon ti jan, sanble gen ti konfizyon nan koze a, men antouka, si se ta frè Ti Makak. Eske misye se Black Kal rele vre? Antouka nou menm nou pral chache gen plis enfòmasyon sou dosye sila. Men Ti Makak pèdi anpil sòlda. Ti Makak pèdi anpil sòlda e nan dènye jou sa yo fò wè ke Ti Makak son nèg ki montre ke li afebli. Vrèman afebli paske lapolis pa bal tan pou l respire. Se sa pou lapolis fè. Pa egzanp. Si la polis te jennen nèg yo konsa latibonit aprè lanmò odma ou panse tap gen gang savyen ankò? Pa tap gen gang savyen. Pa egzanp lè w pran lanmò kòlèg nèg yo la polis te kòmanse ap manyen manm lanmò san jou frape fò epi rive yon kote bon nèg yo vin fon ti. Lage bay epi sa w tande a la baz la repran. Ebyen se konsa kòmsi lè w ap frape fò w frape nèt ale. Donk pou lenstan n ap chache mete yon dron sou ti makak pou n konnen kòman bagay yo ye pou ti makak anlè a. Genyen yon nouvo responsab la ki enstale nan tèt sou komisarya ona vil jedi 13 avril 2023 se enspektè Delis Anson, li se responsab adjwen jiridiksyon Kwadèboukè, Chanpay, Frantz Frémond ki pwosede ak enstalasyon li an prezans kadr lapolis ak ajan ki afekte nan post sila. Nou sòm le 15 avril 2023, finalman, ebyen, mesye sa li enstale enspektè. Delice Hanson li gen pou misyon pou kapab batay avèk bandi ame nan zòn sila ki vle a tou pri pran kontwòl ona vil. Nan sans sa, depi pase yon semèn, gang ki ap opere nan Kanaran anvayi lokalite sila ki nan antre nò kapital la, yo fè ravaj. Alerte par la population, lapolis li menm deja mennen plizyè operasyon yon mannyè pou kapab deloje malfra sa yo epi tou garanti yon retou o kalm nan zòn nan. Se nan kontèks sila a ke direktè jeneral lapolis lan fè chwa enspektè divizyonè Delice Anson pou kapab pran tèt. sou komisarya ona vil la daprè yon kominike enstitisyon polisyè lan. Plizyè obsèvatè avize ak abitan nan ona vil panse ke nouvo veni sila a gen anpil bagay pou li fè pou kapab trake bandi sa yo ki enstale nan zòn nan yo rekonèt ke san èd rivren yo. Gwo kòmandman an fè chwa de mwen menm pou yo enstale m nan komisarya a. Donk, objektif pa m se travay pou mwen ranfòse sekirite nan zòn nan, pou nou amelyore sitiyasyon sekiritè a. Donk, n ap di popilasyon an li ka konte sou nou, nou menm tou n ap konte sou li. Byenke nou wè li byen kontan enstalasyon an, yo te vin an foul nan enstalasyon an la yè, donk e ke depi yè la tou nou mete pye nou atè nou kòmanse travay pou nou ba li satisfaksyon. Nou swete kolaborasyon tout polisye, depi se polisye ki te anvi travay, ki te swaf travay. Regroupe autour de mwen menm nap mete le package epi pou nou fè travay la jan nou dwe fè li pou nou amelyore sitiyasyon sekiritè popilasyon nan zòn nan. Yo menm komèt yon zak anlèvman se te jedi 13 avril pase a anndan yon oratwa Sen Chal ki li menm nan Pegivil nan komin Petyonvil. Kidnaping sa pwodui pandan yon mès ki ap prezide pa Archevèk Pòtoprens lan Monsenyè Max Leroy Mésidor e yo menm yo kondane zak sila. Otorite nan legliz katolik anonse fèmti pwovizwa chapèl sila. Se nèg ame, ki yo menm genyen inifòm sou yo, ki yo antre nan legliz sila a pandan gen lapriyè. Evenman sila a lese anpil moun sou le chòk, se sa nou kapab li nan yon nòt ki sòti pa bò kote acheveche an. Yo fè kwè ke bandi yo non sèlman yo ranvèse pòtay antre lakou oratwa a, men yo tou britalize anpil moun, ki oblije ale nan lopital an urjans mezanmi tèt chaje bandi ap antre nan legliz bandi ap antre tout kote bon m gen enpresyon jounen jodi a la bandi plis respekte peristil ke legliz bagay yo rèd m pral kite nou avèk yon ti diskisyon paske nou konnen sèjousi tout bandi pran gou tout nèg ap monte sou rezo la pou ap fè live manno menm sèjousi la m wè misye. Prezan anpil nan fè live e m santi ke se yon afron. Paske jan m tande Manou ap pale a, se kòm si se fawouche l ap fawouche moun pou di moun pou kanpe goumen. Men, yon jou l ap jou kanmenm nan peyi sa a e pèp ayisyen an gen pou l rale yon souf. Pran kesyon nan ou ba ou ide. Mwen panse. Non men, m gwo kesyon ladann. M mande w eske w prè? Eske w prè? Joel leta a pral a peyi a la ou menm eske ou prè pou ta fon bagay tankou Desalin? M te poze w kesyon sa. Tankou fòk se e sa m di nou talè a revolisyon pa fòseman e nèg a zam yo pou kòmanse fè l men nou menm ki fè pati de pèp la n ap kòmanse l sou jounalis yo ki pral soti rapò yo kont lò nèg a zam yo soti nou menm nou gen devwa pou n kòmanse avèk jounalis yo. Kòmanse bay tou ou wè janm di nou an pase son revolisyon kap fèt revolisyon pa fèt a zam sèlman e nou tout konn sa revolisyon pa fèt a zam sèlman. Men Manno, ou menm ou menm ki gen zam nan menw ou pa panse pèp la ap swiv ou lè wap fè yon bon travay? Si te pou sove pèp la, pèp la ap swiv ou wi. Ebyen pa m gentan ba w ide a deja, okontrè m gentan ede nou nan sa n ap fè a men m gentan di nou kijan pou nou kòmanse. Gen de moun yo, gen de pyon yo, pyon k serye yo. Nou gentan konn kijan revolisyon fèt dayè nou abitye bay koudeta deja, ou wè jan m di w la m panse. M panse nou konn kijan, se yon koudeta nou t ap bay nou konn kijan n t ap bay li. M panse fò n kòmanse. Misye son nèg ki edike, misye edike e pa nèg kap vin manke'w respè, misye ka poze'w kesyon sèlman. Nou menm bay pwoblèm tou non menm. Ok, ou moute Jacky deja? Jacky, eskizem wi live la se pou Manno l ye, Jacky m vle pou poze Manno kesyon paske m konn ki nèg ou ye deja, jan m rekonèt ou, poze Manno kesyon epi m konn wap fè l avèk anpil sajès. Non ou mèt pale wi baz m timiid wi mwen menm. Jacky ou pap pale? Ou mèt banm yon segond sèlman bon ok m tap kondwi. Enben ok map kontinye pale a Manno pandan Jacky pral estasyone poul pale. Monchè Manno mwen menm banm diw byen bòdè mwen menm poum byen diw map gade mesye nou konn jan ayiti ye nou konn jan yon nèg ap pran plezil ayiti lè w nan yon rivyè wap benyen wap manje yon grenn mango lè w nan peyi w pral nan yon ti pwogram kòman w pran plezi nou menm ou ak nan peyi etranje Manno se tankou esklav nou ye frè nou travay 24 sou 7 sa vle di nou pou nou pran yon ti pòsyon se nan peyi nou ta ale nou ta byen pase men majori majorite dyaspora majorite ayisyen k nan lòt peyi. Kòde Nou pè ayiti lèn konnen se avyon nou pral pran se pò o prens nou pral desann nou gon krentif mesye mesye yn fwa Nou ta fon lapè pò o prens moun ka desann nòmal mesye m rete kwè menm nou menm nou pral kontan lapè nou te fè a mesye pitit nou a pral jwi lapè nou te fè a mesye. Hey mesye eskize m si m koute m panse sa w di a ta vre wi sa w di a m panse gen de moun depi w jwenn yo ou ka plis poze kesyon pase aktyèlman la si gen gè nan vil lan menm lè l pa ka goumen pou kò l gon sèl gwoup m mèt di w ki stil toujou an batay e sa fè m ta renmen mwen dispo wi manno mwen dispo wi talè ok e sa fè m ta renmen pou nèg sa yo fè lapè. Tankou lè m di w Jenèf. M pa bezwen pale de de ki zòn. Dayè men Jenèf chache tout zòn li nan gè l fè lapen epi. Paske se sèl sa ki ka kreye yon gwo gwo masak paske lè w ap bay de gwoup zam yo pa antann yo epi yo al goumen m panse gen anpil koz ki ka kouvè. Dayè men nèg Jenèf yo fè lapen. Sa k fè mwen m pa ka di w pou kapital la. Wi m ta ka reponn ou nan sans paske si te gen Jenèf e m poko janm tande yon lapè global fèt nan blòk 1 e m poko janm tande yon lapè global fèt sou Bèlè wè jan m di w lan tankou jan l fèt nan Matisan e sa fè m pa ka di w men nan moman la vil lan pa gen anyen e sèl sa m ta renmen k fèt sèlman men nan moman la vil lan pa gen anyen vil lan frèt kouman. Piti non live wi piti non live. Ok wi alo alo mano. Yes. Hello, Mesye Mano. Mesye Mano, mwen wè ou anfòm. E Peter, kòman nou ye? Nou poze, Jacques, nou poze, gran frè. Yo di m pa kapab twòp danje anba. Ben wi fòk met tèt nou ansanm pou nou ki an frans la pou nou ka tounen nan peyi nou trankil. Eee sak fè m pa ka asire sekirite w paske ayiti se yon peyi prezidan mouri ladan ou wè janm di w lan sa vle di m pa ka di w ou wè janm di w lan sa vle di si moun nan di w sa l renmen w toujou. Jan misye di ke, jan misye di a, Non, mwen pa bezwen ret sou sa, m gentan reponn ou. M di se yon peyi menm prezidan mouri e pa an sekirite ladan. Ou wè jan m di la? Ou pa Eben nou bezwen pap janm vini anba, nou pap janm desann alò. Se sa, nou kondane pou nou ret an Frans. Nou kondane pou nou ret la France, sa vle di si nou desann anba nou ka mouri. Bon mwen m sa yon kote pou viv li pa etal yon kote wap viv li pa enpòtan ke viw pito ou kote wap viv lan ke ou pèdi viw paske vi ki enpòtan. Wi men mwen m bezwen vin lakay mwen m gen fanmi anba menn.